Pèmèt mwen salye laprès e ki konnen yon jounen nwa yè paske m ap gade enfòmasyon yo, m ap tande yo, m ap gade videyo. Pa egzanp, youn nan videyo ki retni atansyon m se videyo dimanch lan kote dimanch ap rele sekou epi bò pye l. son yon bonbòn gaz ki tonbe bò pye l, ki te kapab koupe pye l, nenpòt bagay te ka rive l. Yon lòt fwa ankò nou mande pou yo pwoteje jounalis nou yo. Jounalis yo pa fè nouvèl, yo bay nouvèl. Yo di sa yo wè, sa yo tande. Yo retransmèt mesaj la. Yo pa dwe sib nou. Nou mande pou jounalis yo tou òganize yo pou yo defann tèt yo tou. Paske jodi a, sa n ap viv la, se konsekans inaksyon nou. Sa vle di, pran angajman nou pou n fè respekte dwa nou atravè lemond. Jounalis yo eksprime yo lè yo vyole dwa yo. Jodi a n gen jounalis ki blese, nou gen jounalis ki viktim de tout agresyon. Li enpòtan pou n pran responsablite nou. M pa ka pa salye prizonye politik ke n genyen yo. E m kwè yè gen 2 nouvo prizonye politik ankò paske yo arete anpil militan pou nou. M pa ka pa salye militan ki viktim yo. sa ki viktim avan yo e sa ki viktim yè yo. Daryl sot bay bilan an, se yon bilan ki tris. Jodi a, apre tout efò pèp ayisyen fè, li pa ta ka ap manifeste pou se moun k ap mouri, pou se moun k ap blese. Li pa posib. Se tris. Nou pa ka pa pale de fason spesyal avèk jèn atravè peyi a ki pran responsabilite yo sòti nan lari e ki di avni yo li depann de aksyon yo jodi a avni peyi a depann de yo mwen salye yo e mwen salye tou tout sitwayen konsekan ki pran angajman yo sòti nan lari. Men map salye de fason spesyal 2 responsab politik ke map swiv avèk anpil atansyon e ki pran angajman yo. Mwen paka pa salye Senatè Youri ki angajel nan mobilizasyon an. Mwen paka pa salye Senatè Beauplan ke m tande anpil entèvansyon etc ki angaje l nan mobilizasyon an. M paka pa salye Senatè Kelly ke m tande tou atravè entèvansyon l. Depite Manès, tout depite Kadora yo ki angaje yo nan mobilizasyon. M pa ka pa salye yon moun tankou Emmanuel Mena, yon ansanm de lòt moun tankou ekip Tèt Ansanm, pati politik Tèt Ansanm, m pa ka pa salye yo. M pa ka pa salye yon ansanm de lòt lidè ki pran angajman yo. Men, mwen gen yon remak ke m vle fè la avè nou laprès. Pandan m pral salye Moïse Jean Charles, m pa renmen site non moun men m ap fè l nan koz batay la, pou koz batay la. Mwen tande deklarasyon tout lidè m sot di yo la. Yo tout angaje yo pou yo retire peyi a nan sa l ye la. Yo pale de gaz, yo pale de dola, yo pale de ensekirite. Yo pale de enflasyon men yo pale de depa Ariel tou. E sa Moise di l. M ap veye pou m wè eske nan lidè sa yo, yo pral aranje yo, akoupi yo pou y al fonksyone avèk Ariel nan nenpòt ki kondisyon. Lè w lidè, lè w di yon bagay fòk ou respekte l. Jodi a gon pak ki fèt avèk peyi a, lidè yo pran angajman yo di yo pa nan Ariel. Paske Ariel fè plis ke ennan. Li di l ap fè dyalòg, l ap fè dilatwa, l ap woule moun, men antretan, l ap jwi don pouvwa. E pèp la ap soufri, enflasyon, grangou, ensekirite, mizè. Si w desann sou beton an, fòk ou respekte sa w di a. E mwen mande pèp la pou l pran ak, pou l pran nòt de tout lide yo. ki di ke yo nan batay pou chanjman, pou kase sistèm nan. Sa li ekstrèmeman enpòtan pou nou. E li enpòtan pou nou swiv li ansanm. E se nan menm optik la, m ap lanse yon apèl bay tout sektè nan vi nasyonal la. Nou pa kapab fè tout tan sa a. Tout tan sa a n pa janm ka jwenn yon akò antre nou. Li lè li tan pou Montana, Pen, SDP, Tyè Sena, Solid, Kadora, Fanmi Lavalas, Fòs Louvètiryèn, Rasanble, Pitit Desalin, tout lòt gwoup. ki kite akò a, ki kraze akò 11 septanm nan, li lè li tan pou nou mete tèt nou ansanm. Sektè prive a, m konprann nou fè yon jès, nou pran ak de jès wa ko di peyi a kraze, li pa kapab ankò. Tout moun di sa, menm OEA di sa. OEA di peyi a kraze. Nasyonzini bay 17 oktòb. Men nou di n pa ka tann 17 oktòb, peyi a kraze. Li lè li tan pou n met tèt nou ansanm prese prese pou n sòti. Nou wè pèp la nan lari, e pa vre? Tout moun wè pèp la nan lari. Degaje n pou n bay pèp la altènativ la. Jodi a, jan Didye Benèl sot di l la, Primati a li vid. Paske politikman, Pa gen anyen ki jistifye prezans pèsòn moun nan Primati. Jiridikman, konstitisyonèlman, pa gen baz ki jistifye prezans yon moun nan Primati. Pa gen akò politik, pa gen anyen. E se sa k fè w wè peyi a jan l ye la. Ou pa wè pèp la ap mouri, l ap manifeste. Pa gen pèsòn moun ki di l anyen. Anndan sena a. Men se sèl Rika ki ap plonje nan labou kote l ye la. Men, sèl sa pou n konprann, isi nèg pa konn demisyone. Isi nèg pa konn demisyone nan pouvwa. Se sèl sdp k ka fè sa n fè nan peyi a. Sa vle di, jodi a. Li enpòtan se pèp la k pou pran responsabilite l. Nou pap fè menm batay ke n te fè avèk Jovenel la. Fè katran ap kouri moute nan lari a, nou ap pran responsabilite nou pou n fè yon mobilizasyon pasifik men aktiv. Yon mobilizasyon pasifik men aktiv. Yon mobilizasyon pasifik men aktiv. Vrè sib nou jodi a, li pa lòt bagay ke moun ki opouvwa avèk akolit yo. Jodi a, yon moun ki deside rete kont Ariel, se ke ou dakò krim Ariel ap fè sou pèp la. Yon moun ki dakò rete kont Ariel, se ke ou dakò pou fin kraze peyi a. Sa vle di kisa li ye? Sib popilasyon an. Se palè nasyonal ki vid, ke dirijan yo, responsab yo, sosyete sivil dwe pran responsablite l pou yo bay ki moun y ap met nan palè nasyonal pou pèp la kondui l al met nan palè nasyonal. Dirijan yo dwe pran responsablite yo pou yo reflechi, travay rapid pou yo di ki moun sou baz Konsansis yap mete nan primati pou pèp la akonpanye mete nan primati. Se sa solisyon an ye. Pèp la prè. Jan pwofesè Telonso di l talè a, se pa yon kesyon de to denflasyon, se pa yon kesyon de ensekirite, se pa yon kesyon de lavi chè, se pa yon kesyon de to dola. Paske lè n t ap fè batay kont Mateli, kont Jovenel, bagay sa yo pa t la. Se yon dra ki bare prensipal revandikasyon nou yo. Prensipal revandikasyon nou se kase sistèm nan. Prensipal revandikasyon nou se pèmèt ke jenn gason a jenn fanm pa al pran lanmè ankò pou al mouri kay vwazen. Prensipal revandikasyon nou se rive fè pwosè Petro Karibe, pwosè masak yo, Rive konstwi yon lòt sistèm ekonomik, sosyal pou pèp la viv. Se sa k prensipal revandikasyon nou. E se sa k fè jodi a, m ap mande pèp ayisyen, mesye dam jounalis yo pran nòt sa a pou mwen, ekstrèmeman enpòtant. Mwen mande yon alyans a la baz. Mwen mande yon alyans a tè a. Li enpòtan pou moun k ap soufri yo, kèlkanswa pati politik ke w te ye, koulè w te ye, w achte ti mamit diri a menm pri. Sa vle di alyans atè a fòk fò nou fèl. Nou menm nou gen pwoblèm avèk nèg ki fè krim de san, krim finansye. Men pèp la ki ap twonpe vijilans li, ki ap divize youn avèk lòt, nou mande konsèl. Pou batay la kapab fini. E mwen kwè, mwen kwè nan entelijans pèp ayisyen. Mwen kwè nan entelijans jenès la, mwen kwè nan entelijans dirijan yo, tout sektè yo ka mete tèt yo ansanm. E se nan sans sa nou menm, menm jan wè n lanse mesaj la la a, apèl sa a, men nou pale avèk tout aktè yo. pou yo fè tèt ansanm. Nou menm o nivo sdp ki konnen revandikasyon pèp la e nou te toujou di l san ke nou pa pote yon mak ejemonik, san ke nou pa fè awogans, men nou te di depi nou mete mo nou, depi nou pale, pèp la ap tande. 2 zout nou pale pèp ayisyen re reponn nou pale pèp ayisyen re reponn bravo pou pèp ayisyen sa vle di kisa sa vle di kisa Sa vle di kisa? Sa vle di Sa vle di Pi bon konsèy ke n te ka bay Moun ki la yo Pa koz pèp la tonbe Pa koz pèp la mouri Pa koz nou depanse twòp enèji, bay pèp la pouvwa l pou l pran desten l an men pou l kase sistèm nan. Jan Didye Omèl sot di l la, èske efektivman gen moun nan Primati? Si gen moun nan primati nou tap tande vwal e si nou wè ke Doktè Ariel pati son senp sitwayen ki pati sa vle di l pa gen oken lyen responsablite avèk peyi a e mwen panse nan jou kap vin la yo lè Ariel pati Ariel gen 73 ans Ariel gen 73 ans Li wè sa k pase devan l anndan peyi sa a Li wè kòman pèp ayisyen konn an kolè M ap di nou Ariel ap fè yon bagay la L ap satiyèt L ap pike pèp la E l ap pwovoke yon dechoukaj. E tout sa k pase anndan peyi a. E si gon dechoukaj ki fèt anndan peyi a. Li pa sou kont lòt moun, se sou kont kyès? Ariel! Ariel! Si gen dechoukay, kiyès ki responsab? Ariel! Si gen dechoukay, kiyès ki responsab? Majori Michel tou.